Bonjou bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nou kontan rejwenn ou! Nou kontan rejwenn ou epi nou pral pale. Nou prale nan site solèy. Enfòmasyon yo anpil mezanmi humm. Bon aparaman m gen enfòmasyon la pou 2 emisyon m pral wè si m kapab akse sou yon grenn emisyon an atandan epi demen na ka pote plis enfòmasyon ba w. Kòman batay la ye nan site solèy ant G9 avèk G-pèp? Fò m di nou byen euh Ti Watson poko tounen. Jis nan moman map pale la. M pa konnen petèt si yon minit aprè m fin pale a lap tounen, si kèlke segond aprè lap tounen, si yn è aprè lap tounen. Ti Watson, misye ta sanble ale pou bon. Men fò m di nou, lè premye evènman an te fèt lan kote Ti Watson te tire yon sòlda pou nèg yo, nèg je nèf yo, Bagay la te fè anpil pale anpil e yo touye m kwè 3 sòlda pou Ti Watson. Bon, tout nèg oblije kenbe bagay yo jouk nan zo. Men sanble gen enfòmasyon oubyen genyen reyinyon ki te fèt swa pou sanksyone Ti Watson oubyen pou tape Ti Watson fò! Nan sans sa, Ti Watson sanble pi entèlijan donk jiskaprezan nou anvi di èske se lage li lage pye l Men si l fè l e ke li tande yon nouvèl konsa aparaman, he, misye lage pye l. Bon, nou pral ba ou kèk ti detay paske fòk nou ilistre nan kad emisyon sa pou ou, si Ti Watson ale nan lòt baz, nèg je pèp yo ap kontan, sa vle di klan Gabriel la. Poukisa? Fò m di nou byen, nèg je pèp sa yo, Pou le moman, yo konsantre yo nan yon batay o nivo de Site Solèy, kòm si gran bastyon Site Solèy la. Lè yo fin mennen batay sa o nivo de gran bastyon an, yo pral vize an kèlke sòt tabli sa n ta kapab rele yon kalifa sou tout plenn nan. Men èske tabli yon kalifa, sa vle di pou gen kontwòl tout plenn nan se pral yon bagay ki fasil? Lè w pran zòn Fontèn nan, ou pran Pyè 6, ou pran zòn Masyal, ou pran Tènwa, ki an kèlke sòt ansèkle pa la band oubyen les alliés du G9. Konprann byen. Si batay sa a poko ka fèt, Gabriel avèk je pèp li plis konsantre batay la o nivo de bastyon Site Solèy la. Sa vle di, domine nèg yo anndan site a menm. Men sa fè rir kanmenm o sòlda de Gabriel paske Ti Watson konn fè anpil pwa nan batay ki genyen lè yo atake pyè 6. Bon, nou pral ba ou kèk ti detay. Gen yon nèg ki se chèf nan fontenn. Misye gen anpil moun ki ka pa konnen non misye. Ebyen, misye konn batay byen. Misye gen yon non ki rele Koupe. E misye gen yon lòt sòlda ki konn avè l ki rele Sourit. M te pale nou de Sourit la deja. Koupe a, se li menm Lè ti Watson konn ap fè yon sòti, li konn kenbe sòl la pou li. Sa vle di, konprann bagay la, li gen yon yerachi ladan l wi. Lè yon nèg deplase, l gen yon lòt chèf ki pou kenbe zòn nan pou li. E li konn toke kòn li ak nèg gabo yo. Lè nèg yo atake, li kanpe an bèt, li defann. Ebyen, fò m di nou, misye rele Koupe e ti Watson te pwente zam sou li plizyè fwa paske Koupe konn di misye, monchè ou konnen gen bagay w ap fè, li pa bon. e moun yo pa renmen l nan zòn nan. Se sa k fè w wè Ti Watson te rale zam sou li. Aparaman, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, misye tounen nan baz, li t al jwenn Iska. Ebyen, batay ki te genyen ant fanmi je nèf e alye a, ebyen, kou pete la tou, li t ap pete bal sou Ti Watson. Men, ekoute, youn konn lòt byen. Quand des amis deviennent des ennemis, ben ils se connaissent, youn pa fè pwa pou lòt, menm lè se de gwo danje. Ebyen, pral gen lapè. Tout moun tounen lakay yo. Yon aprè midi, tande byen wi, yon machin vit pafime debake. Kiyès ki pral antre nan machin nan? Se Ti Watson, li ale avèk li. Ebyen, lè li ale avèk li konsa, Pèsòn moun pa gen tras ti Watson. Ebyen, lè yo mennen enfòmasyon, ti Watson ale nan yon zòn ki pi lwen. Donk, mwen m te di Kanaran, èske se Kanaran? Bon, de tout manyè, gen enfòmasyon ki t ap sikile fè kwè se Kanaran misye al ranfòse baz li. Ebyen, fò n di ke. Lè Watson ale a mezanmi, paske lè nèg yo te fin fè lapè a, il semblere ke Isca te voye bagay pou ti Watson. Li voye manch pou li, li voye minisyon pou li tou, pou l kapab ebyen byen jere zòn nan, paske gen yon advèsè an fas ki rele Gabriel. Se sa k fè w wè Isca oblije fè anpil konsesyon Paske si l pa antre nan lojik fè konsesyon, ebyen Gabriel kapab mache sou yo. Donk li oblije rezoud pwoblèm nan, epi mete nèg yo nan yon sitiyasyon la pou pa gen kou trèt ki bay, epi la batay kontini paske Gabriel je pèp li menm li atake nenpòt lè. Lè w pa kwè li atake. Donk se pou m di nou ke batay la se yon batay ki vrèman estratejik ki ap jwe kounya. Alò, si ti Watson ale, bagay la kapab fè anpil nèg mal paske nèg yo te gentan depanse, nèg yo achte zam, yo voye bal bay ti Watson, bon, misye ale avèk yo. Eske ti Watson ap tounen? Jiskaprezan, anpil moun ap poze tèt yo kesyon sila. Hum! Gen moun ki kòmanse yo menm ap kite anba, jan m te di nou nan dènye emisyon yo. Ki sa k fè ti Watson ale? Ebyen, fò m di nou. Genyen enfòmasyon ki ta sanse rive nan zòrèy Ti Watson. Enfòmasyon ki ta fè kwè nèg yo pral manje Ti Watson. Se petèt sa ki rive nan zòrèy li k fè l pè. Ebyen, Ti Watson lage pye l paske dans les jours à venir, li te un peu peur pou ke nèg yo pa manje l, ebyen, Li fè sa k pi bon an pou li daprè li menm. Men jiskaprezan gen moun ki pa rete kwè ke T Watson lage pye l pou tout bon paske li menm avèk Iska yo te gen yon lyen prèske enseparab. Bon, antouka se konsa bagay la ye. Fò m di nou ke avan yèswa yo fè vèy chata nan Belekou e yo antere li nan maten. Pandan antèman sa pral fèt, nèg yo pa byen, youn toujou ap rele lòt. Tankou jan w wè Babekyou te fè lè l te rele Gabriel la, l di l mete pye l atè a, ebyen Gabriel sanse rele Iska, li di Iska aranje l paske l ap voye bal sou li nan simityè an. Kòman l ap fè voye bal? Ebyen fò m di nou ke nèg sa yo gon va yo gen anba. ki prèske domine simityè a. Men, m pa kwè sa fèt. Men tanzantan gen kèk kout bal ki pati. Ebyen, Gabriel men sa l fè kounya. Nèg yo, yo pran komisarya a. Yo pran var kay Kim nan. E nèg y ap mache paske yo di n ke aparaman nèg yo gon w var nan Nore. E var sa a, yo mete li pou kapab domine Belekou. Men, Iska li menm, Oblije ap konstwi yon var, men ki sa var la ye pou moun ki pa konnen l? Paske dabitid lè w tande var, ou kapab konprann se lè nèg ap jwe foutbòl epi gon fot ki fèt e yo enpe doute de fot la epi y al replay aksyon an pou kapab pase avèk teknisyen yo. Non, se pa sa ki var la pou nèg k ap goumen yo. Var la se yon sòt de pòs. Ou mete l pou kapab domine enmi an. Men lè w mete l fò yo pa gen kontwòl tèt ou menm paske gen nèg ki sniper, imedyatman ou rete nan var la li kapab koupe sousi w. Ebyen lè nèg a nan var la li gon seri de sak an sab li mete epi yo mete li sou lè otè. Donk sa vle di nèg la just mete pwent zam ni sou tèt sak sab la epi lap tire. Ebyen kounya la. Si nèg Gabriel yo nan wotè, Isca li menm ap chache mete yon var ki pi wo pou kapab domine Gabriel tou paske Gabriel domine yo anpil nan site a. Ebyen se sa kap fèt pou kou el ye la. Fò n di ke dosye Pierre Narcisse la nap eseye chache plis enfòmasyon pou n konnen ki sak pral pase, kiyès kap chèf, kiyès yap mete jere zòn sa men m toujou di nou sa mesye goumen pou pèp. Goumen pou pèp pito pa goumen nan antre nou an atandan ke leta pran dispozisyon li antre nan politik de reinsersyon paske tout zam sa yo map gade la mesye se pa pwomosyon map fè pou bandi men leta paka di leta sa mwen la lapolis mwen la li pa kapab di l pral pran zam sa yo an gwo ponyèt. Donk ou wè jounen jodi a la nèg pa kache zam ankò, dayè nan dènye konferans Babekyou t ap bay li di a sa k pase la pa n ap kache zam nan se avè l n ap fè revolisyon an wi. Donk se pou m di nou ke gen anpil zam. Eske kounye a la yon nèg, bon menm lè yon nèg nan rejyon metwopolitèn nan pa egzanp ou pran ba Dèlma, ou pran yon seri de zòn, men gen yon seri de zòn mesye kèlkeswa jan sa ye Si pa gen yon fòs entènasyonal pou vin fè rara nan peyi a, paske m toujou di nèg sa yo e rara yo vin fè, yo pa vin fè anyen serye vre, men leta sa m wè la a, lapolis m wè la a, l ap parèt yon ti jan difisil. Gon seri de zòn ki kapab pasifye. Pa egzanp Matisan an, li kapab pasifye, paske leta poko vle rezoud pwoblèm Matisan. Men, Site Solèy la mesye, bagay la rèd wi. Lè w pran tout anndan Site Solèy la. Ou mache, ou pran anba tè nwa, sat, duvivye, anpil kote wi mesye, pyè 6 fontèn. Hum! Tèt chaje. Antouka, se enfòmasyon sa yo m te pote ba nou. Y ap tann Ti Watson, Ti Watson poko tounen. E Ti Watson lage avèk zam, avèk bal. Bagay la bay pwoblèm onivo de G9. Ti Watson te sispèk genlè gen konplo k ap fèt pou manje l. E anplis, nèg Gabriel yo kontan paske Ti Watson ale. Se te yon opozan fawouch, yon nèg ki te konn ba yo pwoblèm tou paske depi yo atake, li riposte ansanm avèk alye li yo. Epi, se var k ap fèt. Gabriel ap moute var, Isca ap moute var ki pi wo yon mannyè pou youn kapab domine lòt. Men fò n di ke nèg yo pa sispann, alò lèzòm di je pèp, yo pa sispann.